Medam se mesye zanmi fanatik TV lakay haiti.com yo nou kontan avek ou jodi an se madi 7 fevriye 2023 e nou kontan avek ou nan nouvel video sa ke nou pote pou tout fanatik nou yo e nap profite di mèsi avan menm nou antre pi lwen Pi fon nan enfòmasyon ke nou pote pou ou la a, nap remèsye tout zanmi nou yo, ou menm e donk ki fèk rejwenn fanmi tvlakayhaiti.com nan nap diw mèsi pou chwa ou e mèsi le fè ke ou fè nou konfyans e nap di ou menm tou ki te la avèk nou deja mèsi pou fidelitew ak pasyans ou e nou toujou la darachpye 24 su 24 nap chèche enfòmasyon pasi pala anwo kòm anba pou nou pote pou ou. Ebyen medam e mesye nou konnen dosye Vitelòm nan la jiska prezan lapolis kontinye ap fè chimen li nan operasyon Tònad 1 an ebyen Vitelòm la misye anvayi Kenskòf Msye anvayi Fermat, anpil moun nan Tomasik gen pwoblèm paske sòlda Vitelòm yo ki yo menm e tankou myèl ki san wa, tout nèg yo gaye e doki anlè a la a, se gwo rèl ki genyen nan baz Vitelòm paske lapolis kraze anpil biznis Vitelòm te genyen e doki lapolis ki mare anpil bandi e lapolis tou ki mete dòmi nan zye anpil bandi ajamè. E gen anpil anpil machin nèg sa yo te vòlò lapolis rekipere machin sa yo gen otaj ke lapolis libere ke yo te kidnape enben vitelòm pou kwen ap pale la a misye al fè koze anwo a men lapolis kraze e donk lokal e plizyè kote vitelòm konn sere moun lè yo kidnape moun yo e lapolis ap frape trè fò la nou pral envitew gen detay dosye babekyou jimmy cherizier enben e babekyou la a nou konnen. e depi kèlke tan nou pa tande e fwa sa misye sòti nan silans li enben misye kòmanse e donk ap fè koze la e nou pral envitew wap gen tout detay yo anndan videyo sa e nou pap pale twòp e nou pral envitew tande e wa kite kòmantèw anba videyo sa pou di nou ki kote wap swiv nou e pou di nou tou eske ou abòne avèk kanal sa deja tvlakayhaiti.com bòn ekout tout moun bon madi nap tounen. tout bagay manje tout bagay men helat kay yo bel bagay bon bagay e pa gen ken mwayen pou neg ta tante kase sa di tou ou konpren sa m dou sa vle di ke fok se vre malgre neg yo entelijan pa fwa gen gwo prizon neg kase men l pa fasil e nan kote yo fel la tou menm son neg ta kase l wap difisil pou soti he gen teren pou sa ki donk fon gen yen nan ayiti kom si moun ki gen nivo ki gen dimansyon Ou konprann sa m di w? Sa vle di ke fò n gen moun ki gen dimansyon k ap dirije peyi a. Paske l pa nòmal pou n dakò livre peyi a ak bandi e n estime ke se nòmal, se la règle, kòmsi bandi ap kòmande. Jodi an chak kote ou pase, se yon chèf gang k ap di w kisa pou w fè. E m sonje ke e, e, e, pwofesè a te di sa. Misye di ke sal pa konprann, janl wè peyi an la, gen yon lè kap rive, son chèf gang wap oblije mande otorizasyon hein, sa vle di ke se yon chèf gang wap mande otorizasyon pou kapab rive. Donk m panse ke fòk nou jere bagay la. E pandan map pale la, la polis e youn nan konsèy ke map bay ankò avèk o kòmandman polis lan, Gen mouvman pou n fè se se mouvman lame l oblije ye. Sa vle di ki sa? Menm jan m sonje te gen sèlman 8 grenn ajan CIMO. Gen gen gen kèk bon nèg nan CIMO a wi. E pami yo gen youn ki t ap pale la avan avèk Sauvager. Michel Soukart te di sa, Djo Samedi, mèsi a vou. Tande byen wi. 8 grenn ajan CIMO. Nèg poul boukannen yo tiye yon polisye, yon ajan CIMO. M kwè nan 6 la oubyen nan 2 a. Nèg yo fache. 8 grenn nèg sèlman debake nan fyèf poul boukannen. Nèg yo ratibwaze anndan epi yo tabli baz yo anndan. Jiskaske gran nèg, Ermis Frédéric mèsi, jiskaske gran nèg fè yo sòti nan baz la. Se sak pou fèt. Lè n atake yon bandi, Nou pa ka sèlman fin pete bal epi n kouri ale, epi nan demen, si gen tan n a retounen oubyen apre yon mwa ankò n pa janm pase kote konsa. Pandan nèg yo gen tan, yè, lapolis debake, pèl mekanik yo ap kouvri twou pou yo travèse, nèg yo fouye twou pi rèd lè lapolis fin ale. E, sa k pi dwòl la, gen kote nèg yo ap fouye twou yo pa gen materyèl non. Yo egzije moun Pou pran pikwa fouye twou pou yo Oh ou paka pa fouyel La police fin vire nèg yo fouye twou pi rèd Kòmsi Bon m di nou bon bon bon bon bon m raple la police Frantz François je te salue bon m raple la bobo Gen Dumé Genyen Lakou bare ki ant la Ferronne et Digneron Tande byen la polis note paske m pa gen kontak nou. Nèg ki chèf operasyon m pa konn pale avè nou. Si m oblije di tout bagay nan mikwo, ou konprann sa m di nou? M ta oblije di nou yo an prive sa pou n fè men e pa mwen k ap di nou sa pou n fè m pa polisye. Men omwen pou atè a pou n plis ou mwen gen kontwòl li. Sa m di nou? Genyen pran nòt sa Dume Basen Jeneral. Genyen lakou bare antre La Ferronne e Digneron. Si w antre sou Galèt Wòch Blanch, gen 3 rigòl. Si n bezwen Vitelòm, se zòn sa pou n boukle. Sa di, menm si w wè w ba li yon ti jou la a, kòmsi pa gen anyen, se la a misye toujou ye. Sa vle di ke aranje n kaptire misye, sa n vle fè avè l la fè li. E se la toujou gen pil solda, se depi misye la solda antoure zòn nan. E se pa pou san rezon, remake mesye, lè m ap pale paske m konn sa m ap di an, remake lè n pral rantre sou zòn di vinyeron, nou pa menm konn vinyeron lòt bò a, zòn e apre ba e gravèl la, Remake pou w wè, zòn sa gen pi gwo twou ladan l. Se paske se zòn sa Vitelòm toujou ye. Tande byen sa m di nou an wi. Èske n pa remake se zòn sa t gen plis twou ladan l? Se paske se zòn sa a Vitelòm toujou ye. E m ap di n sa dèjou e pa kounye a m ap di nou l. E sa t fè lè m wè n ap vin di n ap ofri 10 milyon goud sou blòf nou ye, nou pa t vle ban m ti monnen an pa vre? Yo pa t vle bay TT ti monnen an non. Sa di ke si w pa gen kontwòl nan galèt, galèt wòch blanch, ou pa gen kontwòl e laferone, ou pa gen kontwòl dinyewon, Ou pa gen bon kontwòl basen jeneral Dumé pou w ale sou basen, sou jaden rezen an, pou w travèse Rue Falaise, ou poko nan operasyon pou trake Vitelòm. Fò w gen kontwòl sa a. E sa k fè, kèlkeswa operasyon w ap mennen, pandan nèg Kwadèboukè yo ap atake, paske nèg sa yo pi pre basen jeneral, yo pi pre Rue Falaise, Rue Saint Jean, Rue Toussaint Louverture, yo pi pre zòn Sillimàn, Pandan kwadèboukè ap atake, e ben o mwen, o mwen, on blende ap jere sou deyò Tòsèl, pandan gen youn k ap fè penetrasyon sou anndan Pènye, pandan gen o mwen 2 ki pozisyone yo nan zòn Doko, Metivye, Kay Franswa, Gwojan, epi genyen o mwen 2 k ap penetre zòn Dinyewon. K wap mache pran nèg. Si n pa fè sa, sa vle di ke nou poko ap, nou poko ap met men sou misye an e. Ou konprann sa m di nou? Voye 10 milyon goud la pou mwen. E di, konbyen yo bay 10 mil, 10 milyon? E lapolis pa m ka manje l ap bay 10 milyon goud. E, e nan betiz y ap pase moun wi. 10 milyon plis yon milyon dola vèt sou blòf yo ye wi. M t ap tape misye, epi gon dènye ti frap m te bay misye. Misye te chita son ti kawoutch. Misye pa konn sak nèg mawon yo. Epi misye chita son ti kawoutch ap bwè kòb li, leve mayo li. Epi nèg mawon yo gentan lage ti bagay la atè a. Epi m lage di, misye pa dòmi non lè Bariz la m lage ti foto sa. Eben sak pase lè misye di m se Lamar Belizè a. M di o. Sak pase ee zonbi te ka rele w eh men yo pap jwenn mwen non epi m di oh Lamar Belizaire ki Lamar Belizaire lè sa m deside rele misye ebyen poukisa poutan misye son fidèl oditè ti koze ak TT bon kiyès ki pa tande ti koze menm si yon nèg di w li pa tande m sou blòf li ye li pa ka pa tande TT bon enfòmasyon sa m ap ba nou la kiyès nou te pale yo nan peyi a yo pa pa tande TT. Enben, poutan misye se yon fidèl oditè Ti Koze ak TT. Epi, lè m mande sa k pase, tande byen veyi a. M sonje vrèman Shelson Sanon te site non misye nan dosye l la. Ou tande sa Nerline? Ee, Shelson Sanon te site non misye. Nou sonje sa? Efektivman, se misye ki te premye jij ki te travay sou dosye Shelson Sanon an. Donk òdonans Shelson tap pale a, se Lamarre Belizaire ki te rann òdonans sa. Kounye a misye deside pou l fè, pou l klarifye e pote plis presizyon sou dosye a. Lamarre Belizaire envite demen a setè. Yo rele m Theriel Thelucifier.